Bay kou bliye, men pote mak sonje. Èske ou raple ou de sa ki te pase an mas 1995? Se depi lè sa wi pèp ayisyen, pwofesi sa a anonse sou tèt peyi Dayiti, e di, Nan ane k ap vini yo, se gang ki gen pou dirije peyi a. M pral pèmèt ou dekouvri gwo bout tonton verite sa a. Medam, matmwazèl e zemesye, Wayòm Ini di l pa ka tann ankò. Li fè konnen, apati de 28 desanm k ap vini la a, li pral pran sanksyon kont oligak kòwonpi k ap finanse gang, kont politisyen k ap finanse. gang nan peyi dayiti e moun sa yo yo pap ka fè komès sou teritwa la rete la ou pral jwenn detay gwo rèl nan baz vitelòm gen yon bandi ki rele aleandre aleandre sa ka bat kòlèt li pèp ayisyen fè konnen l pa pran bal li gen pwen o o I gon ti boubout nan lakou a, li lonje yon 12 bay ti boubout la pou fè kèk kout katouch sou li pou montre nan ki nivo blendaj la ye sou li. O o! Ti boubout rale zam, li apiye sou detant lan, li blaw pèp ayisyen, sèvèl tèt misye gaye atè a. M pral ba w plis detay, ou mèt rete la. Medam matmwazèl se mesye se kounya wi bagay la konplike pou sistèm nan nan peyi dayiti ou wè yèr Montana te fè konnen sistèm ekonomik la an defayans ebyen frèz e sè byeneme dènye aksyon sa pi rèd toujou pèp ayisyen sonje m palew ak pouvwa sa ou gen nan menw nan Ou pa ka ap jwe. Se kounye a boukliye sistèm nan pran kou. Men yo toujou ap prezante nou ke bgy yo se moun ki pi rich nan peyi Dayiti. Hum! Ki kote l soti? Kòman l te fè ateri sou bout tè peyi Dayiti? Ou pral jwenn detay. Komisè Muscadin bò kote pa l frape fò nan jiridiksyon Miragwàn. M pa kache di w divès vòlè bèf anba kòd ou pral tande deklarasyon komisè la mwen envitew rale chèz ou chita fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske ou fè nou konfyans pou nou enfòmew e mèsi pou fidelitew ak pasyans ou mèsi paske ou like mèsi paske ou abone e mèsi paske ou pataje videyo a. Sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa sou fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou pa rate okenn video se zanmi paw Fouco. Nou te gen chans prezantew yon ti kont ayè e kont sa ki se te, Yon malèt asyèt fayans soti nan syèl, li tonbe. Malèt la kraze, yon grenn asyèt pa kraze. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se la bape. Ann pati krikrak pou nouvo kont nou genyen, Papa m, voye m al chèche Sovè, Sovè rive anvan m. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Yes vwala medam matmwazèl se mesye bourik chaje pa kanpe jan ke nou te anonsew bay kou bliye men pote mak sonje frese sè byeneme se depi lè sa yo te anonse nou nan ane kap vini yo se gang ki gen pou dirije peyi dayiti choz di choz fèt. Ou pral gen yon prezidan ki monte ki di ou bandi legal yo ki rive. San konte lòt ki pase e jiska asasina prezidan Jovenel Moise ou pral konprann depi ki lè dosye gang sa a t ap fè aktyalite e kiyès ki te kòmanse bay gang yo pouvwa sou lapolis. Medam, madmwazèl e mesye ou kapab raple ou de imaj sa a. Gade l byen. Imaj sa wap gade la, medam, matmwazèl e mesye, se an mas 1995. A lepòk, prezidan Titid tap fè lapli e lebotan. Nan foto sa, de goch vè dwat, mesye kap pale nan mikwo a, gade l byen pèp ayisyen, se jeneral Titi. on chèf de gang nan Site Solèy. Bò kote l, w ap wè yon mesye ki gen yon linèt, se Prezidan Aristid. E bò kote Prezidan an, w ap wè yon dam ki fikse nèg k ap pale nan mikwo a. Se yon polisyè Se yon komisè ki te rele Marie Christine Jeune. Frèzesè byeneme, reyinyon sa ki tap fèt nan moman, anpil sitwayen te chita devan televizyon yo ap gade, yo ap swiv sa kap pase. Prezidan Aristide pral mande pou polisyè la bay chèf de gang nan lame pou fè lapè. Hum! Marie Christine Jeune ki gen fanm nan fanm li pral fè deklarasyon sa pèp ayisyen. Li pral di konsa men non. M pa ka ap bay yon kriminèl lamen. M pa ka ap bay yon chèf de gang lanmen. Non, sa pa dwe fèt. Avan menm m ba li lanmen, se pou l depoze zam, se pou l pran sanksyon, pou l peye lasosyete sa l dwe l, apre sa, m ap kapab ba li lanmen. Konstitisyon peyi a entèdi m bay lanmen ansanm avèk yon chèf de gang ame. Hum! Ala fanm gen kilòt nan dèyè l papa! Devan yon prezidan pou fon deklarasyon konsa. Li korije kaye prezidan an. Li fè prezidan an konprann si w nan tete lang ansanm avèk gang mwen menm mwen se polisyè m la pou m pwoteje ak sèvi m pa ka nan bay gang lan men men se kwa listwa eske m se kòkòday gang nan eske nou te nan akademi ansanm eske n ap travay pou menm bagay non mwen menm m ap travay pou m mete sekirite ak lapè li menm l ap touye l ap destabilize nou pa gen menm misyon. M pa ka bay lanmen, m pa ka fè lapè ansanm avèk yon chèf de gang, tandiske tout zam ni toujou anba bra l epi m ap fè lapè ansanm avè l. Se kwa listwa mesye le prezidan? Medam, madmwazèl e mesye, nan figi sosyete a, yon aksyon konsa fin dewoule. Aprè kèk jou sou wout Frères, yo pral jwenn kadav Titine, pou m byen di Christine, polisyè la, sou yon pil fatra. Yo vyole l, aprè sa yo touye l. Nan ki nivo lajistis ye ak dosye sa a? Je ne sais pas. Apre yon aksyon konsa fin pase, ki sa lapolis te di? L'enquête se poursuit. Se depi lè sa a wi pèp ayisyen, yo te voye sinyal ban nou pou di nou, rete tann, Nan tan kap vini yo se gang kap gen pou pran tèt peyi a. Nan jou kap vini yo se bandi ki gen pou fè lapli e le botan nan enstitisyon nou yo. Nan jou kap vini yo se gang kap gen pou yo nan paleman, se gang kap genyen pou yo nan chanm depite a, se gang kap nan ministè yo, se gang kap chèf CSPN, se gang kap nan tèt peyi a. E nan chak kwen ou pase, ou pral jwenn yon chèf de gang k ap fè lapli e le bo tan. Jounen jodi a pèp ayisyen, ou nan pye verite a. E se depi lè sa pèp ayisyen, yo ap rabese lapolis. Paske lapolis ki la pou l mete lòd nan dezòd, epi pou yon prezidan kareman ralon chèf de gang pou l ralon responsab nan lapolis pou di bay lamen an piblik tout moun ap gade. Kòm nan lane 1995 menm fèt m pot ko fèt, m ap poze tèt mwen kesyon apre yon aksyon konsa ki sa sosyete a te fè? Kisa nou te di? Ki aksyon nou te poze? Moun ki pi gran pase m yo, bon m yon ti limyè sou dosye sa a. Paske yon prezidan kareman pa ka rale yon chèf de gang, bon siman l t ap travay pou li, pou l di lapolis bay lanmen. Fè lapè, fè lapè sou ki baz? Tandiske mwen la pou m pwoteje e sèvi, moun nan pa sipoze gen zam ilegal, pil gwo zam fann fwa nan men l epi w ap di m fè lapè? Ki mòd de prezidan sa pèp ayisyen? Ede m konprann non. Se nan figi nou tout wi l te fèt, m pa t la. Di m, ki sa nou te fè apre aksyon sa a? Apre aksyon sa a, pèp Ayisyen, fòk ke nou te konprann gon moman k ap rive, lapolis p ap ka kenbe. Fòk ke nou te konprann gon moman k ap rive, se gang k ap vin dirije peyi a. Paske si yon prezidan de la repiblik, premye sitwayen ralon chèf de gang ansanm avèk yon responsab lapolis nan figi tout moun pandan bandi a pa remèt zam li poko jije wap dil fè lapè gon moman kap rive se pa prezidan ki pral rale bandi a met anfas lapolis non ebyen se bandi a kap just nan tèt peyi a epi se fini paske jan ti pwovèb kreyòl la di Lè wap bay makak wòch wap montrel tire wòch gon maten kap rive lap kase tèt ou. Ti piti pi rèd. Donk si ke ou gen yon sal de klas wap fòme timoun demen maten ou pa gen youn nan elèv sa yo ki depasew ebyen travay la pa fèt. Donk nan moman pèp ayisyen Prezidan an te prezante chèf de gang nan l te di polisyè la bay lanmen, enben w kapab konprann ke bandi yo vin depase mèt yo, bandi yo vin rive yo ap kale kò yo nan tèt peyi a, bandi yo vin legal nan tèt peyi a. Gade kòman dènyeman la a, Eric Jean Baptiste mouri. Nan ki nivo lajistis ye ak dosye a? Atò konsa pou yon responsab mouri tankou yon chen nan yon peyi, epi lasosyete rete kanpe konsa n ap gade, nou kwaze bra nou n ap tann ki sa yo ap vin fè pou nou, ki yo k ap vin fè pou nou an. Donk, medam, madmwazèl, zemesye, apre aksyon sa a, ki sa ki pral pase nan peyi Dayiti? E, jounen jodi a, pa rapò avèk pil sanksyon wè yo ap pran kont mesye ki fè pati de elit ekonomik kont mesye ki fè pati de elit politik peyi a, se depi la a wi bagay la kòmanse paske lè yo gade yon prezidan kanpe, li rale yon chèf de gang, bon zanmi l k ap travay pou li, li mete l anfas yon responsab lapolis, ebyen ki sa ki pral pase nan peyi a, chak grenn nèg, chak grenn biznismann, chak grenn politisyen pral batay pou kreye gwoup gang pa l pèp ayisyen. Batay lap batay poul kreye gwoup gang pal la, ebyen kounya la kòm etan done li senatè, li depite, li minis, li majistra l pral itilize pozisyon l nan poul fè zam rantre nan peyi a paske gen gwoup gang nan se youn men non sèlman sa tou fòk ke ou gen ase zam, ase bal. Dèfwa fò deklannche on gè pou wè pwa ti mesye w yo kisa yo ka fè. E se pa pou san rezon pèp ayisyen ou wè se nan katye popilè yo kote gen anpil moun se la ki toujou gen gwoup gang. Paske chak politisyen, òm dafè yo gen gwoup gang yo nan pòch yo. Politisyen an lè l santi pouvwa l menase, lè l pral nan eleksyon, Malgre nou tout konnen l nan move zafè, ebyen, li gen tan pase pa anba, li jwenn yon negosyasyon ansanm avèk gwoup gang li an. Li fè gwoup gang nan pale ansanm avèk moun yo paske gang yo m pa kache di w yo gen yon pouvwa ekstraòdinè sou moun k ap viv nan antouraj yo. Pase lè yo vòlè kontenè diri, lè yo vòlè kontenè luil etsetera, se moun yo yo separe yo bay. E dèfwa w konn tande yo vòlè kontenè tèl bagay se pa vòlè yo vòlè vre se otorite a ki voye l pou yo. Nou pa konn souvan tande kontenè ap pèdi nan matisan. Kontenè bouke pèdi nan matisan. Dèfwa w konn tande bandi yo pran kontenè l antre anndan an an. E zam k nan kontenè a k pa santre. Apre sa yo voye chofè a ale. Komisyon yo rive jwenn yo. Dèfwa w konn tande, ebyen, konbyen kamyon diri pèdi. Wi bandi yo konn fè kou. Men dèfwa w konn tande sa pèdi, sa pèdi, sa pèdi. Se dil yo te genyen. Se dil yo genyen ansanm avèk bòs yo epi l pa santre apre sa w pa janm tande anyen pale ankò. Donk, lè manje sa yo vini yo separe yo ansanm avèk moun yo. Ebyen nan blòk la kounye a kou gen eleksyon, bus disponib, e menm bandi sa yo, sa non yo poko site k poko pran lari, ki akonpanye moun yo, mete yo sou ling, mennen yo al vote entèl. Pase se entèl ki bòs blòk la pou yo menm yo kontinye jwenn zam ak bal, ebyen moun yo ki nan blòk la fòk ke yo fè moun yo vote entèl k ap finanse yo. Donk kounya la, bandi yo vin rive nan yon kafou. yo wè rete anba titèl zòt pap bon pou yo donk yo menm yo kòmanse ouvè kò yo, yo bezwen fè plis moun wè yo, yo bezwen donk fè lajè, yo bezwen fè vwa yo pase tou, yo bezwen otorite tou pèp ayisyen. Donk si se chèf entèl kap finanse yo, yo menm sa yo gen ki fè yo pa ka deside pran desten yo an men pou kont yo, ebyen sa w tande a, yo kòmanse fè kidnapin, yo ap touye pasi pala. yo ap destabilize. Men kiyès ki gen kontwòl yo, se nèg nan sektè prive ak nèg politik yo. Ki kote bagay la kòmanse, se depi lè prezidan Ralon chèf gang li mete an fas la polis. Paske avan sa, se te lame dayiti, nou konnen te gen tonton makout tou, men gwoup sa yo pouvwa m te kapab di leta te mete yon strikti byen kanpe, li te kontwòle yo. Li te kontrole yo konpletman pèp ayisyen. Donk apre depa Duvalier, nou pral kraze lame dayiti, nou pral vin a polis, epi pou prezidan kanpe, li mete yon polisyè an fas yon chèf de gang li di bay lame fè lapè. Tandiske polis la konnen li gen responsabilite pou l pwoteje ak sèvi l paka nan tete lang ak gang. Donk jounen jodi a, ki sa w wè k ap pase nan la repiblik? Chak nèg gen ti gwoup ame pa yo anba zong yo. Tout ap pale w de ensekirite. Popilasyon an ap viktim, yo tout nèt ap pale de ensekirite. Men pyès moun pa ka pwopoze anyen. Men pyès moun pa ka di ebyen se entèl, entèl, entèl, entèl wi. An n met kòd nan kou l pou n fin ansanm avèk ensekirite. Ou tande ou gen CNDDR kap mache dezameman 11 fanmi jounen jodi a kote yo. Donk kòm etan done peyi Kanada Lèzetazini ap pran sanksyon kont moun kap finanse gang nan peyi Dayiti. Ou te kapab wè politisyen yo leve kanpe Ou te kapab di bravo paske yo tout y ap batay kont sistèm peze souse, y ap batay kont ensekirite, yo fè manifestasyon, yo fè mach, yo bay dezentèvyou o nivo entènasyonal pou fè konprann la sitiyasyon kriz miltidimansyonèl nan peyi Dayiti. Men kou yo pran, kòmanse pran sanksyon kont oligak yo wè tout moun frèt. Sa k pase mesye? Sanble se bab yo k ap tranpe. Humm bab kanmarad la ki pran dife a yo pa ka pouse bwa ans anbal non pèp ayisyen pou yo tou fin griyel nèt. Men tout nèg fè retrè yo al mete bab pa yo ala tranp puiske yo konnen sa yo fè nan la repiblik. Medam matmwazèl se mesye ebyen fòk mwen di w komisè Muscadin bò kote pa l frape fò. Donk. Gwo diskisyon pete pou kesyon bèf yo vole. Nèg pran kòd, nèg kouri, komisè kouri dè nèg, yo mete nèg anba kòd. Ann tande deklarasyon komisè Muscadin ki t ap bay detay sou dosye bèf sa a. E lè sa mwen ap mande misye, misye di m konsa ke se yon sèten Kris kapab ki ba l pwodui bèf la pou pote y ale. De lòt medam yo wè k arete a, se yo k vin ak papye bèf la nan men yo. Yo di m bèf sa a se bèf li ye. Alòske mèt bèf la li menm an swa, li prezante avèk kanè bèf li, ensi ke pou pitit bèf la ki se pitit bèf la menm. Donk non sèlman li gen kanè bèf la nan men l pou mete bèf la, li gen yon ti vach bèf mwayennan ki se pitit bèf la tou. Donk kounya la, rete kounya la pou ke limyè fè sou kesyon an, pou m konnen de kwa il saji. Men premye vòlè nan kesyon an, m kapab sispèk nan kesyon an se Jano. Paske se misye ki te abandone bèf la a inè, a deyè di maten, nan moman mèt bèf la t ap vin pran bèf la nan men l. Li lage bèf la atè l kouri. E lòt medam yo di m bèf la se bèf yo li ye, se yo pote tèt yo vini. Yo dim bèf la se bèf yo ye, yo gen kanè bèf la nan men yo. Donk kounya la, m pral verifye kounya la, verasite bagay la pou m wè nan 2 papye bèf sa yo, kiyès ki bon, kiyès ki pa bon. Men sof ke, youn nan pwopwete bèf la yo vini avèk pitit bèf la. E ke ti bèf la tete tete manman l an prezans mwen. Wi, m gen ka sa yo plizyè fwa, an mèt e pri, zak e pwoblèm pou bèf ki pèdi. E jodi a nou oblije met pye n atè pou ke nou jwenn, nou kraze rezo sa a. Merci merci commissaire donc kontinye fè travay ou kontinye mare nèg ki nan vòlè bèf donc nap ret tann suite dosye a ki extrèmeman enpòtan puiske bèf la gen 2 papye fòn konnen kiyès ki vrè papye bèf la frè si sè byeneme jan kem te anonsew gwo rèl nan baz vitelòm gen yon bandi ki rele Aleandre. Misye son gwo gwo bout tonton bandi andedan baz la men ou konnen gen gran chèf siprèm nan epi gen lòt ti jeneral sou kote misye se bra dwat chèf de gang ki rele Patrick ki toujou fè pati de baz vitelòm yè vandredi a sa ki pase aleandre pèp ayisyen oh oh misye ki leve kap fè djòlè li pa pran bal Pwen an genlè vole pèp ayisyen. Antouka, nou raple nou nan jou pase yo lapolis te mete Ti Youri anba kòd. Ti Youri ki tap defann chèf de gang Baz Galil la. Donk, yè, medam, matmwazèl e mesye, Ti Youri te gen chans prezante devan lajistis Chak sezon ti youri non prent. Chak sezon ti youri non blòk. Jounen jodi a li nan blòk prizon an pèp ayisyen. Frè se sè byen eme jan ke m te anonse ou ebyen nan semèn pase a la kanada pran sanksyon kont anpil gwo palto nan peyi dayiti pami yo Gilbert Bigio. Gilbert Bidjo pèp ayisyen li enpòtan pou nou konnen kòman fanmi Bidjo te rantre nan peyi dayiti. Donk Gilbert Bidjo souvan yo prezante l kòm moun ki pi rich nan peyi dayiti ak nan rejyon an malgre okenn sous pa ka estime fòtin li. men yo toujou dekri l kòm yon milyadè. Fanmi l rich an Ayiti, e gras ansanm avèk envestisman l fè an Repiblik Dominikèn ak divès lòt peyi nan Karayib la. Se pa premye fwa ke yo ap pran sanksyon kont Fanmi Bigio, orijin jwiv. Bigio ki se ansyen prezidan gwoup GB, rive nan peyi Dayiti pou m byen di, desandan l yo rive nan peyi Dayiti pandan dezyèm gè mondyal, orijin li ki kontribye pou vin konsil onorè Izrayèl nan peyi Dayiti jounen jodi a ki ranplase pa pitit gason l ki se Rev. Bigio. Gwoup GB posede plis pase 20 filye. Pòtfèy Gwoup GB divèsifye, gen antrepriz k ap evolye nan alimantasyon tankou lwil, konstriksyon asyeri Dayiti, pwodui petwolye, pou site sa yo sèlman. Donk Gwoup GB selon Listín Diallo, yon jounal. Dominiken, Gwoup GB achte pi fò stasyon sèvis Texaco an Repiblik Dominikèn. Texaco, oparavan ki te pou yon gwoup ameriken Chevron ki se dezyèm pi gran antrepriz petwolyè Ozetazini Damerik. Frè se sè byen eme, nan plizyè peyi nan Karayib la, Gwoup GB genyen plis pase 400 stasyon sèvis diferan mak. Donk, se pa premye fwa yo ap pran sanksyon kont fanmi Bidjo. Aprè koudeta 1991 kont ansyen prezidan Jean-Bertrand Aristide, ou pral genyen Bill Clinton alepòk ki te prezidan Lèzetazini, te enpoze mezi entèdiksyon tranzaksyon kont plis pase 200 fanmi enfliyan an Ayiti pami yo Bidjo père et fils sanksyon sa yo ki pral leve an 1994. Anpil moun fè konnen fanmi Bidjo kòmanse rich depi sou Divalye men lè yo kòmanse rantre nan sa k rele lajan an se aprè dezyèm koudeta prezidan Jean Bertrand Aristide. Peyi Lèzetazini toujou swiv Kanada pa rapò ansanm avèk sanksyon ap pran kont moun k ap finanse gang yo nan peyi Dayiti. Men depi lè yo site 3 non sa yo, Lèzetazini fè silans, selon Miami Herald, silans sa a se paske moun sa yo genyen nasyonalite ameriken oubyen yo rezide. Donk, divès sous fè konnen. Biggio gen nasyonalite ameriken orijin jwiv, parèy li yo ki gen lyen ansanm avèk lòbiyis izrayelyen nan Washington. Biggio gen yon kay nan Indian Guick, nan Bè Miyami, youn nan kote ki pi rich nan peyi Lèzetazini Damerik. Se la anpil anpil milyonè-milyadè rete. E Il sa ki genyen yon total de yon dizèn kay. Men, si Bigio fè konnen li fè retrèt nan politik, fò m di w nan manifestasyon nan peyi Dayiti, non l pa sispann site. Bigio ki rive nan peyi Dayiti an 1896, Majorite jwif ki te vin pran refij nan peyi Dayiti, pi fò nan yo gentan kite peyi a. Men fanmi Bidjo stil toujou rete. Depi plizyè lane, se kay Bidjo fò m di w seremoni relijye jwif yo fèt. Aprè 12 janvye 2010, kominote jwif la aletranje te mobilize bò kote ti rès jwif ki te rete an Ayiti yo pou pote èd pou yo. Fanmi Bidjo te fè pati. gras ak divès koneksyon wo plase nan peyi aletranje, HRG te benefisye yon kontra de konstriksyon de 20 milyon de dola. Donk jiska prezan, pa mande m ki kote konstriksyon yo fèt, je ne sais pas. E m ap fè ou konnen tou, Bidjo se li menm ki responsab pò Lafito nan peyi Dayiti, pò sila a tout lasentjounen yo ap jwenn gwo konntenè zam Apre lapolis fin fè gwo spektak, mete pil zam deyò, bwat katon, klip klip klip, fè foto, bay konferans pou laprès, apre sa nou pa konn ki kote zam sa yo fè, apre sa se menm lapolis sa k ap vin di w, vu la sitiyasyon, lensekirite, e tout jounen l ap ranmase zam, li pa ka janm kanpe pou l di, men pou kiyès zam sa yo te ye. Ala traka pou lave kay tè nan peyi sila. Medam, matmwazèl, se mesye, byenvini nan Ensolit nou pou jounen jodi a. Ou wè 2023 sa kap antre la a? Ha ha! Se konsa, grann mwen ap met prensip sou timoun lakay la, pèp ayisyen. E m santi tou, se konsa, lentènasyonal ap mete prensip sou yon seri de oligak ak politisyen kap finanse gang nan peyi a. Ah gad mache grann mwen ansanm avèk Amila humm ala traka pou lave kay tè an nou swiv ah ah tande timoun yo trè smat men grann mwen toujou gon plan pou lèzanfan ah granmoun nan fin granmoun kote l gen tan pou l ap kouri dèyè jenn fanm ah kot granmoun nan gen tan pou l ap kouri dèyè jenn fanm pèp ayisyen. Granmoun nan pa gen tan pou l kouri dèyè jenn fanm. Donk kounye a la, Adeli, li mare ti kòd la, ti pitit la wè timoun dèyè l ta al jwe men l pa ka jwe pase l ap trennen l ann ale. Donk se sa k pral pase nan peyi Dayiti nan jou k ap vini yo la. Wi politisyen yo gen pou yo wè lòt moun ap byen pyafe, yo ap anvi vin jwe tou. Yap anvi vin fè divèsyon, yap anvi monte nan radyo pou yo pale, men, yo gen kòd nan kou yo pèp ayisyen, yo ap trennen yo, yo pral ansanm ak yo. Se konsa bagay la pral ye. Rale kreyon ou, make. Frè e sè byeneme nan Ench, fò m di ou, lapolis anonse yo mare yon bandi ki rele Santiag Valcin. Jan ke wap gade imaj la la, se Santiag Valcin, Misye, yo arete l swivi de yon tantativ asasina, lapolis t ap chèche l, yo pran l kounya a, pandan moman m ap pale ansanm avèk ou la a, li nan poto. Donk misye genyen 33 lane, tantativ asasina a, li te fè l sou Daniel Jeanty. Fòk mwen di w, nan Latibonit, lapolis rankontre ansanm avèk sektè vodou a pèp ayisyen. Gwo chita pale te fèt sou tèm chèche ansanm ki meyè mwayen pou kominote kwayan sa yo sipòte lapolis nasyonal nan lite kont ensekirite. Nou konnen pandan dènye moman yo la, gen gwo wounou wounou ant sektè vodou a ansanm avèk sektè relijye a sou pretèks ke se gangan yo k ap bay bandi yo pwen pou yo pa pran bal, byen ke legliz li menm l achte zam. Èske w konprann bagay la? Ala traka pou lave kay tè! Donk, pèp ayisyen jan n ap gade imaj la la, donk se lapolis ansanm avèk sektè Vodou a ki te chita pale nan depatman Latibonit pou wè kòman yo te kapab lite kont ensekirite. Lapolis tou pwofite mete ti bagay sou ou se trè trè zenpòtan. Frèz e sè byeneme nan komin Tomazo jan ke wap gade imaj la la se gwo koze ki fèt. Lapolis ansanm avèk popilasyon an anonse yo fè yon maryaj, maryaj sa ki fèt nan Tomazo se pou kapab travay pou netwaye komin nan pandan fen dane a, jan wap gade imaj sa la, divès manb nan popilasyon an mete ansanm avèk lapolis te mobilize nan jou pase yo pou kòmanse netwaye vil la, donk aktivite sa a ki vize non sèlman pou kenbe vil la pwòp e non sèlman sa tou pou kontrekare zak banditism nan komin nan. Jan ke m toujou di l pa bò isit, lè yon kote gen twòp fatra, li atire tout move bèt, li atire tout move plan, li atire ensekirite, pou site sa yo sèlman. Frè se sè byeneme genyen Wayòm Ini. Wayòm Ini li menm bò kote pa l ki di l pa kapab ankò. A pati de 28 desanm k ap vini la a, li gen pou l pran sanksyon kont divès moun k ap finanse gang nan peyi Dayiti, l ap bloke viza, l ap jele kont, l ap entèdi yo fè komès sou teritwa l la. Donk sanksyon sa yo li prevwa pran selon atik. 8 be nan lwa 1971 sou imigrasyon. Bon, nan ka sa, tout peyi ap pran sanksyon kont moun k ap finanse gang nan peyi Dayiti. Ki sanksyon Ayiti menm ap pran? Pèp Ayisyen, ki sanksyon nou menm n ap pran kont mesye sa yo? Peyi ap anonse men ki dat yo ap pran sanksyon men nou menm ki sanksyon nap pran kont yo? Eske nap rete konsa nap gade yo nan je? Chak peyi ap fè ti kout pa yo eske nou menm nou pap fon kout tou? Anpil moun di desizyon Kanada pran, desizyon Lèzetazini pran se desizyon bò katedral men ou menm ki desizyon pran pou l pa yon desizyon bò katedral? Kisa nap fè nou menm? Fò n konn sa pou n fè jan ke m eksplike nou la depi semèn pase m ap di l. Se nou menm ki pou fè sanksyon sa yo gen valè. Yo te konpas ba nou nou menm degaje nou mete gòl la si n serye. Si nou vle peyi a soti nan sa l ye la se nou menm ki pou mete lapat. Nou pa ka rete n ap gade konsa. Tout jounen nap kriye pou ensekirite epi men kounya la yo kòmanse sanksyone mèt ensekirite yo epi m wè se kòmsi peyi a frèt. Sak pase nou pat panse se konsa bagay la tap vini oubyen se moun sa yo ki konn touye vè nan vant nou nou pè mache nan figi yo pou nou di yo sètase, nou pè pou n al travay, nou pè pou n kite sistèm parazit la. Ban m yon ti limyè non pou m konprann sa k ap pase. Medam, matmwazèl e mesye, byenvini nan Ayiti, la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo k ap rete. Sa fè lontan m pa tande prezime kidnapè sa. Lè m di w prezime kidnapè, ou wè, e nèg sdp a wi, a Nenel Cassy, ki pa janm al prezante devan dcpj pou l al bay eksplikasyon sou asasina konsil la. ki te mouri nan Dèlma 42. Nou raple nou moman sa. E nan moman an, chak kote senatè a pase l bay yon pawòl. Li di w vit machin li te kraze. Woy lòt la te pran bal nan bouch. Chak kote l pase l bay yon koze. E jiska prezan l poko janm ka prezante devan lajistis pou l al bay eksplikasyon. Frè se sè byeneme yè ou genyen moun Montana yo Senatè Steven Benoit ansanm avèk Fritz Jean, moun sa yo ki te fè konnen ke sanksyon Kanada pran kont moun kap finanse gang nan peyi Dayiti kapab koze defayans ekonomik ayisyen. Hum! Gon lòt bagay pou konprann nan dosye sa. Eben kounya la a, Ti konpè SDP prezime kidnapè a Nenel Cassy fè konnen oo li rejwi paske sektè prive a pran konsyans e pa e non papa l patwon l wi yo pran sanksyon kont li Renold Dube e papa l e patwon l nou tout konn sa e papa l e patwon l yo pran sanksyon donk se nòmal ou pa wè sa k pase moun sa yo tout la sent jounen k ap fè jimnastik sou nou k ap di n y ap batay pou popilasyon batay kont sistèm jounen jodi a y ap sanksyone mèt sistèm yo Ou wè yo tout ap di w yo ap koube, sa k ap di w wi, yo pran sanksyon kont yo nou pa ka pouse do yo non, fòk ke nou jwenn yon antant men. Dat nou t ap mouri, yo pa t janm konprann sa tou? Dat yo t ap fann tèt nou, dat yo ap fè zam antre nan peyi a, yo pa t janm konprann sa tou? Humm. Francis Soeur Bien Aimé m vle ou konprann, se nan eleksyon ki pral vini an la pral gen kouri nan peyi Dayiti. Pral gen plenyen, pral gen rèl, men sonje m di ou, ou wè pouvwa sa ou gen nan men ou nan, gon seri de nèg, yo p ap pran sanksyon kont yo, men se menm oligak sa yo ki kanpe dèyè yo. Pase oligak la li menm, li gen ni faz pozitif ni negatif nan men l. Yo tape l sou negatif la, y ap fofile kò li rantre nan lòt liy nan, kanmenm li p ap dòmi deyò. Son ekip moun konsa yo ye. Donk moun yo pa pran sanksyon kont yo a, fòk ke nou veye yo, tande deklarasyon yo ap fè. sou moun yo pran sanksyon kont yo pou n konprann jwèt la pèp ayisyen. Bon m eksplike w yon bagay. Lè w tande Montana vini l di w sistèm ekonomik defayans etsetera. E menm oligak yo wi, yo pwouve se oligak yo ki kanpe dèyè dèyè akò Montana e non sèlman sa tou pèp ayisyen. Gen anpil nèg ki pap ka ale nan eleksyon. Ale yo pap ka ale nan eleksyon an. Se pa paske yo ap bay zam, yo ap bay bal non. Se pa pou tèt sa non. Byen ke yo konnen ki moun kap bay zam ak bal la wi. Men ale yo pap ka ale nan eleksyon, se paske yo pap gen lajan. Eske w konprann, se paske yo pa p gen lajan, si yo pran sanksyon kont oligak yo, w ap wè kòman Steven Benoît gen tan dous, w ap wè kòman Fritz Jean gen tan dous. Mesye sa yo k ap di w wi, sistèm ekonomi an defayans. Donk, si ke yo kenbe oligak yo nan kou pèp ayisyen, mesye sa yo ki toujou finanse tout kandida, opoze ou pa, Donk kounya la a, yo mete sanksyon, yo pran sanksyon kont yo, yo jele kont, yo ap siveye yo, kote yo ap ka dekese gwo sòm lajan pou bay yon nonm pou mache fè kanpay epi lè l prezidan, pase si m te depanse nan ou, lè ke w prezidan se nan enterè m ou pral travay. Donk, gon seri de non menm si w tande yo pa site yo, menm si w tande yo pa pran sanksyon kont yo, pa kouri dèyè yo pran yo kòm bon moun. Pa pran yo kòm lidè, tande deklarasyon yo pa rapò a sanksyon yo pran kont lòt yo. Pou n konprann jwèt la. Donk, byen ke Youri Latortue sa gen tan deyò. Ou genyen lanbè donk li menm se al manje patat andeyò sa ke l te travay sa ke l te genyen se li la kontinye manje dosye pouvwa a sa pa pou l ankò li pa gen chans pou l tounen ankò donk se lè eleksyon rive pral gen kouri e kounya la mesye sa yo ki konn itilize pozisyon yo pou rantre zam pou fè trafik dwòg lè yo ap gade lòt ti piti dèyè manman ki prale nan eleksyon Ebyen, youn pral kòmanse denonse lòt. Yo ap di lòt la se entèl ki finanse w. Pa ouvè kò w twòp, entèl k ap finanse w la men ki kote l jwenn lajan an. Frè se sè byeneme, pral gon katchouboumbe nan peyi Dayiti, ou mèt rale kreyon w make. Mèt rale kreyon w make. Pral gon katchouboumbe nan peyi dayiti, pral gon zen nan peyi dayiti. Se pap ti koze piti. Non, bagay la pap piti. E sou wè tout koze sa yo ka ap pale nan la repiblik, se asasina Jovenel Moïse. Pase si nèg yo pat touye Jovenel Moïse, mpa kache diw, tout tap la. Pa gen sanksyon k tap pran. Wi paske pou kantite prezidan k pase, yo kolabore ansanm avèk sistèm beze souse a, yo kraze peyi a ansanm, wap wè prezidan sa pèp ayisyen, ou pap tande yap fè manifestasyon maten midi swa, yo vann prezidan antanke pi bon moun, popilasyon toujou rete nan menm mizè a, men kou lòt kou youn vini a la dènyè minit li wè bagay la konplike li di non! M pa ka ale pou ke mwen kite peyi a konsa. Mwen pa ka ale pou ke m toujou kite moun sa yo ap peze souse tandiske mwen wè mize peyizan, mwen wè mize, mwen wè pwoblèm popilasyon an. Non! Fòk ke mwen kase chenn nan. Fòk ke mwen fon bagay. Ebyen frèzesè byeneme, li menm ki te pran angajman an men pou l avanse pou ke li demonte sistèm nan pou gen refòm ki fèt, ou kapab wè, ki sò ke l sibi. Ou kapab wè kòman yo destabilize peyi a, kòman yo gangsterize, kòman yo dyabolize, kòman yo asasine jiskaske yo antre lakay li 7 jiyè 2021, yo asasine l. Medam, matmwazèl e mesye, yo gobe jojo. pandan dènye moman yo la a, sèl chans mesye yo gen, se vomi pou yo vomi wi. Li pa ni deside rantre, malgre kantite bannann yo peze dèyè l, li pa deside desann. Donk, tout moun ap rete tann kilè pou zo sa vole. pou yo konnen kiyès ki te peye asasine prezidan. Medam, matmwazèl e mesye, se moman pou n fè yon kout pye sou Channmas kòm nou konnen nou nan mwa desanm l ap enpòtan pou nou pale ansanm avèk kèk sitwayen sitwayèn pou n konnen kòman fèt nwèl la ye pou yo. Madam bonjou, eksplike nou kòman sitiyasyon lavi a ye pandan dènye moman yo la. Pou menm bagay ki te gen lontan, menm tradiksyon k te gen lontan, bèl dekorasyon. Pou n te ka genyen l. Bon, sa e Bondye sèlman ki ka chanje l. Men nou menm jèn, nou te ka chanje? Ala traka pou lave kay tè papa. E ou menm chè mesye, rakonte nou kòman lavi a ye, kòman sitiyasyon an ye, kòman w ap tann fèt nwèl la kòm nou nan mwa desanm. M sòti m antre. Konprann? Tout uitè, nevè, m nan lari. Dizè m nan lari. Bon kounye a la, uitè pwen w nan lari, ou a kè kase. Konprann? Si si nevè pwen pwen w nan lari la, lè w antre ou di Bondye mèsi. Paske ou gendwa an antre w la oubyen ou pran yon bal mawon. Konprann? Ou pran bal mawon, w ap gade agòch adwat, lè w ap kouri devan. Bal la gen dwa se deyò ou depi devan menm kout wòch ap tire bon ou pa gen kote pou fè ou nan peyi ou pa alèz mwen menm m pa pral alèz nan peyi blan mwen nan peyi m map rete kit ou tande sendonmeng chili m pa pral nan kenn peyi sa mwen nan peyi m map rete la e la pou m mouri mwen menm. Se premye fwa ke wap viv yon fèt online? Wi premye fwa wi, a m wè tout kote m pase Fatra dou bonjou, li dou bonswa, li dou bonjou. Èske se sou fatra moun ap mache nan peyi a la a? Kay boule, peyi a vin tounen yon dezè. Ou konprann? Pwochèn fwa li pa t konsa, tout moun konn ap byen viv. Ou pase, moun ap di w bonjou. Ane chanje, tout moun ap ba moun lanmen. Bon, kounye a la, tout moun. Pè moun. Li pa fasil pou yon moun di w bonjou non. Kisa fèt Nwèl la te reprezante pou ou nan Ayiti? Bon, fèt Nwèl la te reprezante yon bèl bagay pou mwen. Ou konprann? Peyi m t ap byen mache, milat t ap antre nan peyi a, tout bagay t ap fonksyone byen. Bon, kounye a peyi a fin kraze. Menm milat ou pa gen nan peyi w la la, w ap mal pase. Ou konprann? Kounye a tout bagay moute, gaz moute nan kò w. Ou vin pa ka achte anyen nan peyi a la. Tout sa ou, lò tan lò ou gen 500 goud nan men w, ou manje, ou bwè, bon kounye a la, si ou gen 500 goud, menm yon espageti ou pa ka fè non. Bagay la vin angaje wi. Merci merci sitwayen donk nou gen yon jèn gason ki ansanm avèk nou très cher bonjour donk kisa noël reprezante pou ou donk kòman sa te ye avan e ane sa di nou kòman kòman fèt noël la ye. ki pi soutni, ki pi valab paske lè manman m te konn ap esplike m kòman channmas te ye, kòman channmas te bèl. Gade kounye a, se po bal e ki fè e sa yo rele e abdenwèl. Sa se nan langaj anfanten an. Ti limyè ki konn nan Ab de Nwèl lan. Men timoun plis itilize l, plis itilize ti limyè yo wè ki limen nan pye, nan Ab de Nwèl lan. Se li yo tou bay non an. Kòman pil fanal te konn nan lari, kote ou te ka soti andeyò e vin a timoun ou tout minui channmas. Men kounye a, menm a uitè. E ou pa ka vin mennen yon timoun ou channmas tèlman lakay popilasyon an gen sa k rele yon psychose de père. E mwen menm malgre a jèn laj mwen, blòk 2018 e 2019 yo te gen yon sèten anbyans men domaj, bon mwen menm m ap poze tèt mwen kesyon, Eske se pa nan vakans mwen ye ou ankò se pa nan mwad me paske mwen menm mwen mwen poko santi nwèl lan. Mwen poko santi nwèl lan non sèlman mwen menm e anplis e e e pou anpil moun mwen mwen wè e e Ayiti toujou. Mwen se e e se sa m te gen pou m di. Merci merci m espere yon jou ebyen moman sa yo yo retounen ankò e ou menm bèl papi donk m wè cheve a blanch surman ou la depi yon bèl bout tan rakonte nou non kòman nwèl la te ye avan bon pou m byen di surman ou fèt depi depi avan Duvalier kite peyi a donk rakonte nou nan moman Duvalier kòman nwèl la te ye e nan moman E demokrasi vin rantre nan peyi dayiti koman bagay yo ye ban nou ti limye. Bon mwa desanm yo m viv yo avèk François Duvalier, m viv yo avèk Jean Claude Duvalier, m te vin viv li avèk Jean Bertrand Aristide, m te vin viv li avèk René Préval. Men m pa kache di ou sa, depi Divalye yo fin ale, se kòm si nou pa konn sa k desanm ankò. Paske m sonje, desanm Divalye yo nou te gen yon mit, nou menm prensipalman fò nou a Tonton Nwèl. Fò nou a Tonton Nwèl. E pou n te wè Tonton Nwèl, nou konn gaspiye dòmi nou. Sou pretèks ke depi ou fè yon ti kabicha sèlman, e anba zorye w, yo gen yon seri de jwèt yo pral mete anba tèt ou, pou yo di w se tonton Nwèl ki te pase ki te kite l. Men sa se Divalye yo. Depi Divalye yo fin tonbe, Nwèl sa yo, tout bagay sa yo, bon yo, byen antandi, yo te toujou la, men, jan l te ye a, l pa janm kon sa ankò. Se premye ane ke w ap viv yon moman kon sa? Bon, ane sa a menm menm, ane sa a yo, e fò m di w sa, avèk Michèl Mateli, nou te viv yon gwo Nwèl. Pase Michel Martelly gen fason pal li te eksprime nwèl li. E li rale tout bagay yo istorikman, el moutre nou ata senkretis tan l te moutre w. Men, apre Martelly fin ale, dyèl politik fè ke tout bagay, tout bagay baskile. Pase nèg yo. Yo gon depi 94 gon foli gon sektè se lik pou o pouvwa e depil pa o pouvwa depi lap goumen pou pouvwa se mete peyi a tou nwa menm lèl jou e jodia la se sak mennen nou la pase m pa kache diw sa mwen kap pale avèw la map pale avèw a tit de temwen okilè Dènye dezòd nou pral pran la, apre nou te fin soti anba mouvman TKL Sen Jan Bosko a, nou pa t ap antre anba sa yo t ap rele Fanmi Lavalas la paske fòs lame Dayiti te di, Nou pran anba tkl nou pap pran anba fanmi lavalas. Ebyen depi 94 la les etats unis debake la militèman yo demantle lame dayiti e yo enplante baay sa la Depi lè sa, envazyon riral la pran chè, kèlkeswa sa w ap fè la san bat jilè m. Kisa k ka fè nou reviv yon fèt Nwèl menm jan an ankò pi lontan ankò? Bon, reviv yon fèt Nwèl ankò, boukliye ki vin bay dezòd la la, pou nèg yo ta debarase twotwa a menm jan l te ye lontan. Debarase lari a, retounen peyizan nan plantasyon n, e sèl sa k ka ba nou yon fèt nwèl wi. Paske peyizan depi lakay li e bandi li ye. Depi la, bon, lontan m sonje menm sou Divalye yo, machann pate yo se mizè yo te konn ap pase anba peyizan yo. Depi peyizan an kenbe yo, l bat yo, se vòlè pate yo, se vòlè tout sa k gen, eksetera. Ebyen jodi a la, men peyizan an anvayi la. vin mete geto e peyizan an depi ou wè l kite pote a li pote dlo a se zam ni l al pran ki mete nou anba banditis nou ye la. Ala traka pou lave kay tè. Pou di yon jou nou pap sispann viv dan le pase, paske nou kapab swiv pèp ayisyen, tout sa ayisyen ap di w, Yè tèl bagay, yè tèl bagay, yè tèl bagay, men sa zansèt te fè, men sesi, men kote, donk jounen jodi a nou pa ka nan eta sa. Fò n batay sa k te gen yè a pou nou gon bagay ki pi rèd toujou. Frè se sè byeneme, byenvini nan Ayiti peyi spesyal, yes, Ayiti trè trè spesyal bon. Sa k ap pase sitwayen sa la, èske se kèk ekspedisyon ou fè dèyè l pandan mwa desanm lan la? Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mwen prale m ap kite w nan bra papa Bondye, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante. Bonjou bonswa tout moun, non pa m se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo, orevwa a la pwochèn, bizou bizou, one love.